Wi ebyen bonjou Louisiane bon bonjou Paul e Patricia osi donk vwala nou som pase se mwa sou pwen di Fort St. Louis e vwala se non de la ligne d'arrivée pou li kourè ou pou se pou li el plezi de gade le tour, le etap presizeman. Chak lè a nou pa di sa, te nan tan ki te kawotin, dè lè premye etap li te tou toujou pèd lè tou, ki fè bon li pa menm genyen tou Martinique e misye te vrèman kòsto e m pa konn depi alepòk ta la nou toujou ka kouri menm mannyè a, nou toujou ka pèd lè tou an lè lè premye etap e se vrèman dezolan li chak lè a sa ka tou koute menm bagay la ka rive nou. Bon mwen se yon moun ki renmen siklis tou le jou mwen ap kou siklis yè mwen te mare yodi a mwen arive pò de frans mwen la ak tout fanmi mwen men bon nou la a sipòte ti ekip matinik la mwen menm pa gen chwa di ekip depi se matinikè mwen prezan bon men mwen ka konprann ki mannyè pou le machin nou toujou le favori tou kaptenn. Men gen yon bagay ki te gen nan misye Dorval bay la te sere, te koryas. Men mentnan an la, sa nou ka wè, nou ka konstate ke kan menm gen yon premye Martine Pè ap vin twazyèm, bon si nou ka mande lezòt la ete eseye di ratrape kò yo se konsa nou ka wè pou eseye fè Martinik ki ka osi wè moun pou nou ke plase kò nou osi. Wi men bon nou sou bon an Martinik. Depi ou pran 5 minit 6 minit sa se bagay nous a vécu sa red a tire bon se te pako la ti brin woulan bon bon mwen ka panse di di bon ou di a ti yo rive tire yon de ti deja bon bon nou ni an ti kou wè ki trè fò ki klase kwen 3 sèm yè bon nou pa sipote paske li jèn toujou. Anmweyy epa tout moun nan vite moute la ki kon pouw konn alon paka di tout moun nan bon toutan tchew ka bat toutan lavi ka konn kale se pran fòs anyen pa fasil nan Martinik e domaj de dèlè nou pa ale lwen e nou pa bezwen ale lwen Martinik nou tou sa ki fò nou pou nou reyisi. Donk, de tout fason, sa yo pa di a, nou ka rejwenn nou ansanm, men, pa konsekan, Tour Sikil sa a, se yon bagay ki espesyal, e se chak lane menm bagay la, donk nou ka panse ke yo tout la ka wè sa, lè zantrenè, lè responsab de klèb, men, ou sa ou se, pa bliye jwenn nou, donk, nou pran yo an men, seryèzman. Alò, mwen ka swete yon bèl bonjou, men, tout bon bagay. Wi, mwen te mèsye Misye Lewonse Felix.